Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Yon jou an plis. E pwi mwa jiyè a li menm li di li pap rete ankò piske ojodwi se vandredi 29 jiyè 2022. Nou kòmanse emisyon an deja paske nan kad emisyon sa la fò n di ke gen anpil ti koze n ap vin pale. Dabò on kòmanse avèk sèt peti videyo ki nouzè parveni. Se yon videyo DJ Wayne. Misye sanble se nan baz nèg Savyen yo l te paske genyen yon videyo ki parèt kote ke yo libere DJ Wayne. Se jeneral Nixon ki t ap pale ak misye. General Nixon nan sa vyen donk trè bon jèst chapo ba Nixon m espere si par aza ou ta gen entansyon pran lòt moun ebyen ou kapab disyade ou menm de entansyon sila paske ben kesyon kidnaping nan nou pa ta swete ke li retounen o nivo de l'artibonit nou pa ta swete ke moun yo ap fè fas ak yon pwoblèm anplis ebyen imedyatman yo kidnape DJ a e nouvèl la pran lari Fò n di nou ke mezanmi rezo sosyo itil anpil paske gen de kote ou ye nan zòn andeyo a radyo pa rive la donk se rezo sosyo gras a entènèt ki rive e nèg yo vit jwenn enfòmasyon an lè yo wè son didjek nan men yo ebyen yo oblije fè jeste de mansuetid sila. Men gen anpil enfòmasyon kap sikile kòm kwa se ta Izo ki ta rele mesye yo puiske DJ Wayne se un artiste. Izo li menm son atis mafya, ebyen anpil moun te pale pou di ebyen Izo mande nèg yo pou kapab libere DJ Wayne paske antre ou menm avèk nèg Savyen yo genyen sa n ta kapab rele yon fòt lyezon paske ki di Izo di Anel. di Arnel an kelke sòt e ki di Arnel di Me Xavier. Alò je ve dire defen Arnel Joseph. Nèg yo te oblije elve w men se pa se pa staff baz la ki te elve w non se 2 sòlda ki te nan pwogram nan deyò bon kote y ap antre yo tou chwazi antre avè w men jounen jodi a ou jwenn liberasyon w la a ki mo w gen pou kite pou pèp la? Wi m jwenn liberasyon m san kòb san m pa peye anyen gras a jeneral Luckson an di DJ Wayne disponib pou tout moun e geto a pa Pa pou atis paske e Wayne jwenn liberasyon l jodi a la gras a jeneral Hugues. Kounya la nap vanse ak yon lòt dosye. E nou konnen ke genyen yon udmo ki mouri yè alò te gen yon petit konfizyon de zòn e kote l tonbe a m kwè se nan bwa dòm ebyen nèg yo parèt la nan yon video mesye peyi a fini tout bon vre wi video sa ou pral gade la se video kote ke Chèf nan zòn sila, m kwè misye rele Dabens konsa, ebyen, misye parèt ak gwo bra zam ni nan men l, misye nan mitan lari an, misye di li menm jodi a se li menm ki polisye. Alò la, m ta di tèt mwen ke, e, la videyo reyalize pa Lanmò San Jou kote ke li te kanpe nan lari an, l ap fè sèkilasyon, ebyen, videyo sa m ta kapab di li entrige anpil lòt chèf de gang, gade sa! Misye konn menm entèvni nan batay ki genyen nan zòn Nòwès la. Nèg Senlwi yo, tout bagay sa yo, misye konn pale. Sa vle di, misye se yon nèg ki pye l rive lwen. Men si w pa konnen l, dènyeman la, lè batay la te eklate antre Jan Deni avèk nèg Savyen yo, kote nèg Savyen yo te pote boure sou Ti Mepri nan Jan Deni, ebyen, misye te fon pale kote ke li akize yon jounalist Se menm li menm ankò ki toujou ap pale, ap leve tèt pèp la pou bloke Latibonit lan kòmsi pou leve goumen ankò. Men m vin analize yon bagay, kòmsi lè misye mande lapè yo son kòb li jwenn. Nan lè kòb la li menm yo kòmanse brase, l kòmanse fonksyone, li leve gè a ankò. Paske misye se misye ki manipile ti mepri, l fè ti mepri fè sa l vle, sa l pito. An tèm, kòm enbesil la li menm, li genlè pat al lekòl, imoral la. Lè Sexy di l yon bagay pou li menm se yon byen Sexy ap fè pou li, ase nèg sa yo pa ma pitit. Mwen ta sonde jounalis pase m wè nan rèv misye daprè li menm li gen panse al pran otorite kanmenm chak depite, senatè nan latibonit la ok eske Jean Denis sèlman ka voye seksi moute? Lè w fas tout baz sa yo w ale pou senatè, depite kèlkeswa sa li a sa Jean di la frape anfas ou baz mwen an poko ase razi la frape anfas ou eske baz ti mepri Jean Denis sèlman nèg sa yo ka voye moute? Non monchè. Imediatman wal pou otorite nan met beny de san latibonit akoz de ou paka anyen non nan latibonit lan bon gon group gang ou apiye. Mesye nèg yo konn gè sa yap level gè sa vya jan deni sa ha wè mwen menm poze wè nan lè mwen menm paske ou konn ak san as tap frape mte di sa nan radyo anvan anvan mtal met pyem atè lakwapeye sim te di mte pou mbloke lakwapeye sa mte fèl wè si Isavie pat fè lapè. Baz mwen anojou Baz mwen nèg yo pa tap ka akonpanye bandi lapolis pwal demantle pwal demantle baz la paske yo pa tap kapab paske savyen te fè lapè e nèg yo te toujou ap preche lapè nèg savyen yo te di mesye poze imediatman non menm ki gran baz sa non fè lapè Dosye Site Solèy yo se tout afè spesyal, m pa vle melanje Site Solèy ak ankenn lòt dosye, paske m gade la m wè gen yon mò, lapolis manje yon grenn nèg, m gade m wè gen aksidan ki fèt, m gade m wè gen fineray ki chante, ebyen n ap vini an detay sou tout koze sa yo nan Site Solèy, paske semèn sa m ta kapab di se te yon semèn de fineray. Men nou pral ba ou detay pa rapò ak funeray sa yo ki fèt nan pi gwo bidonvil peyi a. Alò se 2 nèg ki pati e ki pap janm tounen. 2 nèg ki pèdi lavi yo nan gè la. E fòm di nou mesye, m la e m toujou la. E se sak fèm pral ba nou detay toutalè e map vini avèk foto pou nou. Paske m tap fè yon ti pase nan zòn nan, m fè foto, paske tout moun tap fè foto. Mwen menm m fè foto tou. Brèf, alò se konsènan Zoï a wi. M pral vini avèk tout detay yo. Pandan gang yo ap batay, ebyen lapolis li menm li sanse antre nan bagay sa tou pou l di l touye plizyè gang. Alò si w ap li sou paj Facebook lapolis, ou kapab wè lapolis di w li menm li tiye plizyè malfra ki ap opere. Pa kwè sa non. Lapolis touye Ti vòlè! Paske sa ka rive lapolis nan yon zòn epi gen nèg k ap fè lòbèy. Lapolis pran yo! Men m di w, bann gwo tèt sa yo k ap goumen sou Belè, anpil lòt kote, èske lapolis rive pran yo? Non. Konsènan batay Belè la, fò n di nou ke si kèlkeswa moun nan ap bay bilan, paske mwen te pran anpil prekosyon pou m pa bay bilan, eseye ekilibre ba yo. Paske si E je pèp te fon premye pote boure e lòt pote boure a an replik se nèg je nèf yo ki fè l. Sa vle di poko kouri bay bilan. Poko kouri di men konben moun ki pèdi lavi yo. Men batay sa fò m di nou ke sa k pi enpòtan ladan l se ke gen yon kay mesye. Kay sa nan sant obsesyon nèg Bèlè yo. Sa vle di nèg je pèp yo. Paske kay sa depi nèg yo rive pran l. Nèg yo, se yo menm ki pral domine G9 totalman nan blòk krache dife a. Pwoblèm, se ke nan kay sa a, gen yon nèg ki poste la ak yon zam nan men l. Mwen m ap mande tèt mwen, èske misye se pa yon bon sniper? Tande byen wi! Jan w wè misye ye anlè a, m gen enpresyon misye gen yon doum bal anba vant li, epi, Misye ap baleye zòn nan. Depi ou parèt pwent tèt ou, misye mete bagay. Kèlkeswa moun ki parèt la, ba l tèt. Sa vle di G9 byen kontwole espas sila. E gwo lòt enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki ta di ke enben nèg yo sanse rekipere traktè la. Nèg G9 yo. Men gwo enfòmasyon ki rive jwenn mwen, enfòmasyon sa pa pale menm. Ban m di nou. Ou wè mwen menm, m tou di nou sa jodi a. M pa gen klan. Eske nou konprann? Jounen jodi a la a, m kab pale nan yon emisyon, tout nèg di a, a misye ap sipòte je pèp. Demen si Dye ve, m kab ale nan yon emisyon, a a, misye ap sipòte je nèf. Men pwoblèm nan se ke, ni je nèf, ni je pèp, yo gen pwoblèm avè m wi. E sa nou pa ka konprann nan. Donk pa akize m, pa mete m de mèch ak moun ki rayi m, k ap chache m. Eske nou konprann sa map di nou an? Gon enfòmasyon mwen ap pwofite mete li o kondisyonèl men map poze anpil kesyon paske son Arab ki banm enfòmasyon sa nan batay sa je nèf ta sanble te mete anpil polisye nan on cha an otaj e yo te menm pran cha a e sa t bèl la daprè jan enfòmasyon rive jwenn mwen yo remèt cha a eske nou konprann donk si je nèf ta pran on cha li remèt cha a sa vle di kèlke pa ta gon ti konplisite eske nou konprann. Paske m pa ka yon gwoup de bandi, m pa gen rapò a lapolis, m ap batay, m pran yon cha, m pran l. Ou pa wè jan Izo te fè? Izo pran yon cha, li mete dife, lèfini Jout vin negosye avè l, m kwè se te Jout ki te premye minis alepòk, li vin pran cha. Èske nou konprann? Donk, batay la li la l ap kontinye. Epi pou Site Solèy nou pral di w nèg yo te anvi fwontoke kòn yo men dyab la twò fò. N ap vini toutalè. Se le tan de se kite men avèk lèzenfo. Deklarasyon, entèvyou, kòmantè, analiz, tou sa sou chanèl pa w la epi n ap retounen pou n kapab boukle. Donk mwen m panse ke e gen yon machinasyon k ap fèt e l fèt deja nan sans ke yo ap ekate e se poutèt sa menm yo fè yo fè e e afè jidisyè a mawon mesye Obou Paske si se li ki enplike, sa vle di gon kote yon lòd soti. E donk yo mete l sou kote e yo pran mayon fèb la e tankou mèt mèt la e pou mèt la al reponn. Bon, m panse se yon kesyon pou nou ta poze l. Lòske dcpj oubyen baf te mande l pou l te mete mèt la a dispozisyon l, se pou l te di. Mèt la pa ap travay avèk nou ankò e ke li pa nan pòs li, li pa t dwe li menm mande l pou l ale, pou l al nan dcpj. Donk, m panse près la kite oubyen m pa konnen, se nan sans ke yo twò alèz, yo twò, m pa konnen, yo moneye an kèlke sòt. Ou byen kom yo pale de machann mikwo, donk dosye a pa byen trete, yo pa poze kesyon. On lòt aspè ankò ki moutre politik la trè prize, trè anndan dosye a, on fason pou sove gouvènman sa. Se yon gouvènman ki gen anpil tèt chaje, anpil moun ki nan kidnaping, yo denonse yo deja. E yo de moun ki gen de pase, ki wè, ki abitye al bay jij kòb, wè, al soudwaye jij, e pou, pou, pou yo lage ou byen pou nan de dosye louch, de dwòg. M ap gade kouman jistis mwen ap mal mache, e kouman jistis mwen pa ede ditou pou rezoud pwoblèm e, e zam nan. Alò ke moun ki pote zam yo, yo nan la nati, yo pa di anyen sou yo, yo pa pa lanse ankenn manda pou arete yo, m panse se ta sa, petèt se ta pral wòl jij ki vin sou dosye a. Bon m swete tou, se pa yon lòt jij ki pral fè lòt kòb, lòt trafik denfliyans anndan koze a. M konnen jij lan trè byen, e m ap tou bay mesaj la, pa panse ke se nan yon peryòd se te vwazen m, Moun m konnen trè byen, men m pap epanye l de si ke dosye sa a li pa ale ladan l e m panse l bezwen montre ke li gen kapasite pou l fè dosye sa a e paske se yon dosye pou le mwen fasil. Pou le mwen fasil li ke li kapab moun yo la, yo konn moun yo, gen papye yo, gen dè prèv, gen tout bagay yo. M panse ke li lache o nivo bawo a. E menm nan ministè a. Donk se li menm ki pou degaje l e defans fè defans tèt li. Yo pa ka arete yon avoka e pa li klè. Bon mèt la defans li fè devan baf la li di se avoka l ye wè e li te bay li rele li bay yon nòt li bay yon tèks yon rekèt donk li fè travay li. Nan pran yen ki di moun nan li paka mwen menm m pa dakò fè avoka avèk moun ki nan kap pote zam oubyen moun kap fè dròg yon seri nèg la yo patap janm jwenn mwen kòm avoka yo men li menm li gen dwa l si l gen dwa e yo peye l sa vle di koulye a avoka kiyès bon. Sitiyasyon an Se yon sitiyasyon se leta ki vle l. E pa bliye e madam Lalim te di federasyon gang yo e yo te fèt e yo ede peyi a. E nan rezolisyon nan ou byen nan e dènyèman la nan renouvèlman manda BINUH an ou wè te genyen yo te mande pou ke yo te fè yon misyon de pè Lèzetazini pa vle. Paske son misyon de pè ap gen moun kap vin a zam pou ede pou rezoud e madi pou ensekite a. Menm si mwen menm m pa nan enjerans nan non. Men map baw fè. Map baw fè. E ke lèzetazini di non. E yo li fè konsesyon. Li goumen. E pi li yo renouvle manda bimi li an preske menm jan. Donk e kesyon gang ame a. Li genyen mèt li. Li genyen moun e ki dèyèl. Bon e a chak fwa yo vire vann nan ou byen yo fèmen n. Donk m panse k nan sitiyasyon sa se pèp ayisyen k viktim. Se li paske m panse se li k pou fin a gang yo. E koulye a la e n ap fini pa wè e nan pò yo e se pa swa. Se la zam yo ap soti, e otan de fwa ke gang yo ap alimante, se otan de fwa y ap pi, e y ap fè plis krim, y ap fè plis bagay. E li sanble tou, se dè fwa yo ap goumen antre yo, y ap goumen pou tèritwa. Donk, e ou tande gen moun tou ki di, an n fè eleksyon. Donk, e nan sitiyasyon an, e jan n ye a la, e gen moun li ranje. Donk, si li ranje moun, E bagay la ap toujou e ou pap pèdi tan w, l ap toujou pran de pwopòsyon, men se sèl mouvman pèp la ki pou mete yo ozabwa. Nou sou dezyèm semèn depi ke operasyon yo kòmanse e prat men de fason reyèl nou kapab di ke pwosesis la ki demare koreksyon an a pwopriman pale li kòmanse depi mèkredi. Donk jodi a nou kapab di nou sou anviwon 7 a 8 jou depi ke koreksyon yo kopi yo kòmanse. Bon jiskaprezan nou kapab di ke pwosesis la lap dewoule trè byen e sof ke nou kapab di ke se yon operasyon ki fèt de fason gradyèl sètadi ofiramezi nou genyen de nouvèl matyè ki ap ajoute paske se pa tout matyè yo ki kòmanse an menm tan donk nou te kòmanse avèk filozofi, istwa jeyo epi chimi epi ofiramezi tout. Prèske tout lòt matyè yo nou ka di kounye a yo kòmanse. Donk nou genyen de matyè tankou ekonomi, tankou fizik ki kòmanse depi yè. Genyen aktivite damonizasyon k ap fèt antre korektè yo avan ke koreksyon an li demare veritableman. Non, poko gen matyè ki fini. Genyen matyè ki trèzavanse. Tankou filozofi epi istwa jeyo, genyen kreyòl epi chimi ki enpe avanse paske matyè sa yo te kòmanse avan. Jodi a la genyen diferant matyè ki nan operasyon de koreksyon an la. La nou nan sant Lycée National de Petion-Ville kote ke nou akeyi korektè k ap korije filozofi, istwa jeyo, chimi, matematik, fizik, ekonomi. Gen yon dezyèm sant de koreksyon si se ki se Ecole Nationale Guatemala. Donk nan sant sa a n ap jwenn korektè, pwofesè k ap korije svp, k ap korije kreyòl epi k ap korije lang. La n ap korije kopi o nivo de tou le de tou le departement de l'Ouest. Donk se tout kopi yo ki la. Menm kopi Lagonav li genyen la. Bon, elèv yo, bon, ane sa a nou kapab di malgre pwoblèm ki te genyen yo, Men se youn nan ane kote ke elèv yo pa rapò avèk ane pase yo te genyen plis jou de klas malgre kèlke ti pètibasyon ki te genyen. Donk nou ap tann ke kisa rezilta koreksyon yo ap bay. Nou menm etan done ke nou pa korektè nou pa vle fè yon deklarasyon paske se nou kite sa pou korektè yo. Ministè a fè anpil efò pou ke kopi yo pa korije menm jan yo te konn fèt avan kote korektè a lannit gade yon fèy li mete yon nòt. Donk yo gen yon griy ke yo prepare pou chak matyè ki pèmèt ke korektè la li evalye nivo de konpetans ke timoun nan genyen de fason aske yo pa ba l yon nòt selon, m ta kapab di, enpresyon korektè a, selon santiman l. Donk gen yon griy de nòt ki wè nan ki nivo de konpetans timoun nan selon repons li bay la li ye, eske se yon konpetans ki. e trè peu devlope eske yon konpetans ki devlope e pou chak nivo de konpetans lan e nòt la li nan yon fouchèt li nan yon barèm èske ou wè gen 5 nivo de konpetans donk korektè yo yap korije kounye a an fonksyon de yon zouti konsa ki pèmèt ke koreksyon an li fèt se yon koreksyon ki objektif. Aktivite sa nou òganize l chak dènye jedi di mwa. rele Randevou di Mwa. Poukisa? Se paske nou estime ke gen de tematik ki tèlman pwenti ke ou pap jwenn li nan fòmasyon ke CNMP òganize pou otorite kontraktant yo avèk sektè ki fè pati de chèn pasasyon an. Donk nou pwofite kreye yon evènman ki fè ke chak mwa nou abòde youn nan tematik sa yo kap pèmèt ke otorite kontraktant yo, aktè yo an jeneral Arive a konesans de sa ke tèm sa yo reprezante pou sistèm nan e nesesite ki genyen pou yo mete yo an aplikasyon de manyè aske nou kapab gen yon sistèm de pasasyon de mache ki an bòn sante. Bon, tèm jodi a se li lye avèk operatè sèvis yo paske yo plenyen anpil, yo estime ke fim etranje yo gen plis posiblite pou yo genyen yon mache, yo estime ke apèl dòf yo toujou lanse an reta, yo pa janm gen ase delè. Donk, nou menm, nou envite youn nan konsène yo kòm konferansye prensipal e lòt reprezantan fim ankò asosyasyon enjenyè, achitèk pou vin pataje eksperyans yo paske nou rankontre otorite kontraktant yo a plizyè repriz pou n poze pwoblèm ki konsène yo a yo menm e fè yo dè rekòmandasyon pou konnen kisa pou yo fè asavwa prepare yon plan de pasasyon de mache ki kapab pibliye nòmalman de manyè aske tout E antreprenè sa yo, yo kapab alavans gen yon ide de ansanm de mache k ap pase nan egzèsis la pou yo kòmanse prepare yo an konsekans. E an retou, nou menm nou vin pèmèt ke yo menm tou yo envite pou non sèlman pataje eksperyans yo, men di yo tou kòman yo kapab fè pou yo kapab toujou ajou avèk envitasyon sa a pou yo patisipe. Nan nivo CNMP, nou konsyan ke gen de mank nan tèks yo tou, se sa k fè nou travay sou revizyon kad legal la. e pou nou fè de pwopozisyon a la primati e e nan nouvèl lejislati ki pral genyen an pou yo kapab depoze tèks la paske vrèman gen de choz ki merite korije de choz ki te la trè lontan sosyete a evolye paske mache piblik la se yon domèn ki dinamik se pa yon bagay ki statik e pou di ke ou te fin pran ou te fin wè yon bagay yon fason epi l ret konsa nèt jodi a ya Jodi a gen plizyè ajou ki ajou ki merite fèt nan lwa a ki pou pèmèt ke e antreprenè yo e otorite kontraktant yo konprann mye kòman yon sistèm mache piblik fonksyone. Bon ke pou tout moun kapab patisipe, lè w fè yon apèl dòf restren, se vrèman yon patikilarite e lè sa a lwa a di nan ki ka ou kapab fè l, ebyen Apèl lè wap fè antant dirèk la ebyen sa a se vrèman ekstrèm limit lwa a di kòman pou fèl tou men lè w vini o dènye moman ou vin fèl wap mande rediksyon de delè si w akòde rediksyon de delè a se sa k pral rive ebyen fim nan antreprenè a ki ta byen renmen patisipe delè w ba li a vin twò piti li vin pa ka patisipe, moun ki gentan gen plis eksperyans k abitye fè l deja, li vin gen plis, l ap vin rann li pi fasil. Donk se poutèt sa, CNMP travay alafwa avèk otorite kontraktant yo ki se pwopriyetè mache yo, ministè, lè òganis otonòm, an menm tan avèk antreprenè ki sou plas yo tou pou nou eksplike yo menm mòd de fonksyònman men kòman nou kapab fè pou l kapab byen fonksyone. Nou tout konnen nan ki objektif. e konsèy brh la te rive la, nou tout konnen ki e aranjman e gouvèneman Doktè Ariel Henry a fè avèk e FMI pou prete 4 540 milyon dola ameriken nan men yo on fason pou yo kapab rive monte gaz la. Donk, ansanm de mank de politik ekonomik ki genyen anndan sosyete ayisyèn nan ke gouvèneman pa dote li Paske n ap raple nou, konsèy drh sa, sa fè e prè, yo pral gen 2 manda la, kote ke yo te pran dola a, lè yo te pran li, a anviwon 50 goud, e ke jodi a, nou bezwen pli de 135 goud pou gen yon dola ameriken. Dabò se yon wont pou konsèy drh sa, a travè Jean Baden Dubois, men se yon wont total pou gouvèneman Ariel la e tout minis ki ansanm avèk li yo, E o nivo Chemen Delivrans Ayiti ki ap pwone yon e politik ekonomik ki vize la kreyasyon e le ranfòseman dè petites et moyennes entreprises. Donk nan sans sa a, nou twouve ke peyi a rive nan yon sitiyasyon e ekonomik tèlman difisil kote ke goud la pa vo anyen pa rapò a dola. Men se pa pou san rezon ke sa fèt. Sa fèt nan kad yon dinamik de finansyarizasyon ke brh rantre ladan l de konsè avèk bank prive yo e sektè prive dè zafè yo. Sa vle di ki sa? Nèg yo enjekte de lajan nan achte dola ameriken alòske lajan sa te la pou te ranfòse e kreye sa yo rele de ti antrepriz pou bay moun travay e pèmèt ke lavi kapab reboujonnen sou le plan ekonomik. E se ansanm konpòteman sa a ki pral efondre ekonomi ayisyèn nan, ki mennen nou nan yon sitiyasyon kote ke sosyete ayisyèn nan efondre, pa gen manje, pa gen gaz, sa vle di leta pa ka kòmande gaz, leta pa ka bay, pa ka peye lapolis, pa ka peye lame, pa ka achte materyèl pou kapab andige. Gang ki pran peyi a an otaj. Divès òganizasyon ak regwoupman sosyo-politik, pami yo Konbit, Plante pikèt yo byen bonè nan maten jounen jedi 28 jiyè a devan lokal Biwo Entegre Nasyonzini ki twouve l Juvena pou denonse enplikasyon estrikti onizyèn sila nan ensekirite a ki pa sispann ap vale teren nan kapital ayisyèn nan. Pankat nan men pwotestatè yo pa t manke lanse pawòl piman bouk nan direksyon reprezantant espesyal Nasyonzini a nan peyi Dayiti. Nou di aba Madam Lalin, aba Nasyonzini! Aba Kò Gwoup! Se ijerans total kapital! Yo kraze moralite nou! Yo kraze peyi a! Peyi a envivab! Yo mete gang nan tout kwen peyi a! W ap mache yon kè sote! Yo mete kidnapin! Lavi chè! Pa gen anyen! Peyi a enbivab! Nou rele anmweyy pou Nasyonzini! Anmweyy pou Kò Gwoup! Aba grangou! Nou konnen wòl BINUH nan mete gang nan peyi a, nan gangsterize peyi Dayiti jodi a. Si moun pa kapab desann Kwadèbosal, se paske BINUH te antre nan federe gang. E jodi a nou gen jenèf, nou gen jepèp ki nan peyi a k ap semen latèrè. Pou nou menm, moun ki anndan Kò Gwoup ak BINUH yo, s on bann rasis ki pran plezi nan wè moun nwa k ap soufri. ki pran plezi nan mè moun nwa kap viv nan mizè si nou wè madam Lalim pa denonse sa kap fèt yo pa pran pozisyon se paske li menm kòm rasis li te viv kòman nwa anvan ane 1960 yo tap sibi vyolans ak represyon ozetazini e madam Lalim pran plezi poul wè moun site solèy moun laplèn moun matisan kap viktim vyolans. Yo te tou pwofite denonse konplisite politisyen ayisyen nan aplikasyon plan destabilizasyon peyi oksidanto yo tankou Kanada ak Etazini ap aplike nan peyi Dayiti. Se de politisyen melanje avèk Kò Gwoup, avèk Nasyon Zini, Le Kanada, Lèzetazini, Lafrans, Espay, se yo k ap ban nou sa y ap ban nan. Ou wè jodi a bandi yo kounye a, yo kite zòn yo, yo deplwaye nan tout zòn metwopolitèn nan. Se pou m montre w pa rapò, yo gen fòs yo, yo gen Ariel Henry jodi a k melanje, k ap finanse yo, k ap ba yo bal. Jodi a la, anndan geto yo kote popilasyon ayisyèn nan ap viktim de bandi sa yo. Men yon sèl bagay m di sosyete ayisyèn nan pa kanpe, paske nou menm n ap mennen batay la, Ariel Henry pa gen dwa ale, sa pa gen dwa rete, sa ale pou l ale. Mouvman pwotestasyon sa a ki ta pral disperse ak kout gaz a lakrimojèn apre kèlke minit. Mak Antwàn Mezonèv pa t kache fristrasyon l pandan l anonse lòt mouvman nan menm sans sa a pou kontinye denonse enplikasyon oksidanto yo nan alimantasyon ensekirite a, nan peyi Dayiti. Se yon ti sitin n ap fè la trankilman, n ap fè la pèzibleman e ke sibitman yo lage gaz la. Yo lage gaz pou anpeche n fè sitin nan. E a remake nan kad sitin sa a, nou defann tout moun e patikilyèman lapolis. Men nou pa ta ka kwè se lapolis ki te ka lage gaz sa a pou fè n mechanste sa a. Ou wè gen yon rafal moun ki te la, yon pakèt moun ki te la. ki pa ka reziste a gaz la, ki oblije al fon ti respire lan yon kwen. Sa a inakseptab. Nou menm lan kad batay yo, n ap rapousuiv lan sit-in yo, n ap kontinye, e lan jou k ap vin la, n ap gen pou n al retwouve nou egzakteman devan anbasad Lèzetazini. Pa bliye yè, nou te devan anbasad de Frans. Jodi a, n devan BINUH.